Nou pa pral egzajere pou nou di ke on blag otomatikman jenere des violeurs ok, m vle moun yo konprann ke se pa sa lide a ye, men pa bliye tout plant kòmanse avèk on grenn ti on ti grenn piti, son semans, epi kounye a wap alimante l, enben lap fin rive pou l bay rezilta ke pou l bay la, Byenvini nan Koze Kilti Vyòl, yon emisyon ki la pou ankouraje nou pa fè silans sou vyòl, tizonnay ak abi seksyèl. Se yon emisyon kote nou ka pale san kè sote sou sijè sa yo ki tabou alòske yo prezan nan tout rakwen sosyete a. Se yon espas ki la pou libere lapawòl. Se yon espas tou pou ede nou louvri je nou sou yon seri pawòl ak konpòtman gason ak fanm konn afiche ki pa gen plas yo nan Ayiti nou vle a. Bonjou tout moun! Non pa m se Alain Delisca. Mwen se yon manb Anva Media nan Asosyasyon Ayiti nou vle a. Mwen se animatè emisyon an. Mèsi dèske w avèk nou. Nan premye sezon Koze Kilti Vyòl, nou pral manyen tout sa ki gen pou wè ak langaj, pawòl ki ankouraje oswa sitire vyòl nan sosyete a. Vyòl la son zak pou kont li, men nou gen yon jan tou nou pale de li nan sosyete a ki vin lakòz li banalize. Sa nou mete aksan sou li, sa nou pase sou silans lè n ap pale de kadejak ak lòt agresyon seksyèl, gen anpil enpak sou jan fenomèn nan ap ravaje sosyete nou an. Vyolans sou fanm se pa yon bagay ki nouvo. Diferan epizòd kote kilti vyòl yo montre a ki pwen se yon bagay ki byen enstale nan kilti nou, a diferan nivo. Nou wè ki jan fason nou pale nòmalize, banalize vyolans ki fèt sou fanm lè l pa lejitime l. Youn nan kote sa fèt anpil se nan blag, nan jan nou itilize yo pou nou fè kadejak, tizonnay ak lòt abi seksyèl pase pou jwèt. Blag kreye lyen sosyal. Li pèmèt dedramatize yon sitiyasyon, detann yon atmosfè, kreye yon espas pataj. Lè nou ri, se tout nou menm ki fè bèl eksperyans, fizikman nan kò nou, emosyonèlman nan santiman nou, mantalman nan panse nou. Nou viv chak blag an krechendo. nou swiv dewoulman istwa a, komedyen yo prepare n pou n ri, epi, nan fen an, son eksplozyon lajwa. An klè, gon rityèl ki la a. Yon rityèl tout moun ki la patisipe ladan l ansanm. Se sa ki rann blag yo pwisan. Se sa ki fè komedyen yo itilize yo pou edike nou. Castigat ridendo mores. Jan poète la di l la. Menm jan komedi ka korije mès, li ka ankouraje vye mès tou. Nou tout konn wè vye blag sou kadejak ak lòt agresyon seksyèl. Petèt nou konn menm ri yo. Apre tou, lè apre yon match nou di Baselòn sot fè kadejak sou Reyal Madrid, se blag n ap fè. Pa gen anyen la. Poutan, gen anpil bagay la. Premyèman, kadejak se pa yon bagay komik. Kadejak detwi yon moun fizikman, emosyonèlman, mantalman. Pa gen anyen pou moun fè blag la. Dezyèmman, mòd pawòl sa yo banalize kadejak. De ekip k ap jwe youn kont lòt, s on bagay yo tou de konsanti. Gen yon règ ki tabli, yo sipoze respekte. S on jwèt ant de ekip dantite ki dakò jwe l. Kadejak pa jwèt. Pa gen akò, pa gen respè. Twazyèmman, kadejak pa yon bagay moun ka pran alalejè. S on krim li ye. Lè n trete l konsa, nou reyisi konfwonte predatè seksyèl yo nan lide sa pa anyen la. Nan lane 2015, yon etid montre koute blag k ap denigre moun fè moun k ap koute l la pi fasil fè moun y ap denigre a mal. Se sa k fè dayè, si w pa ri mòd blag sa yo, lòt moun yo ap vire kont ou paske yo vin di w sispèk. Konsta sa pa nouvo. Nan lane 1660, Thomas Hobbes, ki se yon referans klasik sou kesyon pouvwa, te premye moun ki te pale de sa nou rele teyori siperyorite jodi a. Pou teyori sa, lè piblik la panse li siperyè a yon moun y ap fè blag sou li, tout sa k ap denigre sib la parèt ekstrèmeman komik. Se yon teyori ki fokis sou aspè agresif ki genyen nan humour. Se de sa nou pral pale jodi a ak Myria Charles pandan nap mete fokis nou sou mòd blag ki ankouraje kilti vyòl. Sister M se yon enfliyansez sou rezo sosyal yo. Li tou se yon komedyèn, yon aktris epi yon chantez. Nou tout te konnen l, li te jij nan Telemax. Avèk li nou pral gade kijan blag avèk lodyans ka ankouraje kilti vyòl an Ayiti. Sister M, se yon plezi pou nou la, pou ou la avèk nou. Nou kontan resevwa w. Mèsi, se yon plezi pou mwen menm tou. E, kòman m ka di sa, m kontan yon fwa ankò kote vwa m ka pase pou fè yon diferans petèt. Nou prale rapid nan yon kesyon ki dirèk. Èske nou ka fè blag sou tout bagay? Nou pa ta dwe fè blag sou tout bagay paske tout mesaj ki transmèt li fè yon chemen e akoz sa nou ta dwe gen plis disènman nan blag ke nou chwazi pou fè. Nou ta dwe konsidere ke se pa sèlman bay plezi, se pa sèlman fè moun ri nan moman men sonje ke blag sa nou bay la gon memwa kap kenbe l e l ap fè chemen l e l kapab vin fè yon diferans nan konpòtman yon moun menm kan se yon blag ke l ye. Ou pa sèlman yon komedyen, ou se yon enfliyansez tou. Eske nan karyè w antanke komedyen, antanke enfliyansez, eske gen de blag ki mete w mal alèz deja? Epi eske w ka eksplike nan ki kontèks sa te rive? Wi efektivman gen de blag ki mete mal alèz paske e bon mwen menm mwen pa prale jeneralize pou m di blag ki mete mal alèz la fòseman pral mete tout lòt moun mal alèz men mwen gen yon seri de valè ke m estime ki enpòtan pou mwen menm mwen pa pral benyen pou m kache lonbrit tou pou m di ke M pa janm ba yon blag mwen menm ki pa gen yon sèten ekivòk paske lè w ap fè moun ri ou chèche anpil mwayen, m pa di tout mwayen men gen de blag lè yo bay yo m pa ka ri menm lè tout yon sal ka ap woule atè pou ri li pa fè m plezi paske m estime ke respè a li dwe la, se pa paske map fè yon moun ri ki fè pa egzanp m pral pran plezi sou yon andikape, ki fè ke m pral pran plezi sou feblès fizik yon moun, men natirèlman sa m di a li trè relatif, paseke mwen menm m fè blag sou sètèn figi politik pa egzanp e gen moun ki repwoche m ki di m ke m pa ede moun yo paske moun nan se yon feblès li genyen e pa egzanp lè n ap pale nan nivo lengwistik esetera ou konnen se yon sijè ki fè moun pran anpil plezi men e m ka toujou dedwane m pou m di ke moun nan nan sal la tou e l ri tou e sa tout moun ka wè l paske lè konsa kamera a pase sou li tou men. M pap janm fon blag janm tou la sou on fizik on moun e on andikap ke on moun genyen ni tou m pap fon blag janm tou lan ki lè on moun reflechi sou li pral wè ke mwen mete l alèz pou l aji mal nan sosyete a paske m renmen m mwen te fon blag sou sa se kòm si son bagay mwen vin minimize mwen montre ke son bagay ki pa grav e mwen fè blag sou li. Jan w di a, gen lòt bagay ou fè, gen lòt bagay yon moun fè, li ka menm mete kèk moun alèz pou l fè sa li vle nan sosyete a. E jodi a n ap pale de de vyòl, de kilti vyòl. Èske gen de blag ki, selon ou menm, vin minimize lefètke moun ap vyole moun nan peyi a? Malerezman wi, e se pa lakay nou sèlman an Ayiti. E m konn ap suiv de gran komedyen trè fame ki jwe avèk tout mo, ki jwe avèk tout sitiyasyon. On moun ka di ke nou egzajere lè nou di ke sèten blag favorize vyòl, men nou pa egzajere. Pase ke blag la, fò piblik la pa konprann ke se sèlman lè w kanpe epi se pale w pale w fè blag. Blag la li al pi lwen, li ale nan chante. Ok li ale nan mizik e sitou mizik kote moun yo se pale yap pale bon m pa site tandans lan pou moun pa di ke map dekriye on tip de mizik men e se blag la kisa li ye se nenpòt sa ke m eksprime epi ki fè w ri oubyen ki rann yon bagay pi lejè se sa li ye paske moun nan konn di w ou konn tande pwovèb la ki di w se an griyen dan yo batize jwif se paske jwif la nan e. E tradisyon pa l, batèm nan pa t yon bagay ki te fè sans pou li. Donk, yo di w, an griyen dan, ou batize l. Sa vle di ke ou ba l blag, ou distrè l, epi kounye a l vin bliye yon seri de konviksyon ke l te genyen. Donk, se yon metafò li ye, se vre. Men, e wi, se yon danje ke l ye, e li egziste anpil. Anpil tèks k ap veyikile, rann ke moun kap sibi vyòl la li alèz paske lap ri de sa kap di a donk lè li vin rive nan sitiyasyon kote poul ta rann li kont ke son vyòl lap sibi paske se pa tout vyòl ki vini ke se yon agresyon ou konprann son agresyon ke li ye se pa se pa non pli yon yon kòman sa di la yon sitiyasyon kote ke ou santi ke ou an danje. Lefèt ke se pa t volonte w pou yon bagay, ou gen dwa pa menm gentan eksprime non an paske moun nan jisteman li fè w ri, li distrè w oubyen li raple w yon bagay ke w te tande ke ou te adere avè l paske w te ri epi w vin wè ke se pa anyen epi se apre w ap rann ou kont ke nan tan nòmal ou pa t ap aksepte yon bagay konsa. Eske nan milye spektak la lè pa egzanp yon komedyen fè yon blag sou pou denigre fanm eske piblik la kijan l reyaji eske yo di bon sa pa nòmal eske yo ri kòm si de ryen netè eske gon fason ke piblik la reyaji lè jan de sitiyasyon sa yo rive. Mwen menm mwen konn nan piblik lan e m konn wè gen de moun ki pa kontan sa k di a sa se lè mwen menm mwen nan piblik la mwen wè l. e lèm sou sèn mwen menm le fèt kem pa fèl ou byen menm sim ta fèl tou e lè w sou sèn nan ou gon lòt e rapò a piblik la kote ou pa ka kontwole vrèman tout sa kap fèt anndan yon sal e petèt ke sa valab pou moun kap fè mòd plezantri sa yo tou malerezman. Men e mwen konn nan piblik lan mwen menm li pa fèm ri e m konn gen moun ki alantou m se pa paske yap swiv sa map fè paske moun nan zye l se sou komedyen an li ye e men ou santi ke yo kontrarye yo pa yo pa alèz paske e gon plezantri moun nan fè pa egzanp sou kò sou anatomi fi. On nèg ki la a madanm ni kòmsi mwen menm mwen konn wè jès la kòmsi wè moun e kòmsi moun nan gade madanm ni poul si ke sa komedyen an di an eske fi bò kotem nan se konsa li ye epi wè moun nan pa ri ok e moun nan fin peye kòb li se paske lap chèche on distraksyon sitou nan moman ki difisil moun nan vle ri men ou santi gen de bagay ki konn deranjan. Selon w menm, nan ka sa yo, kisa ki ta dwe fèt? Ki liy ki ta dwe trase pou anpeche ke moun pa tonbe, olye yo al ri pou moun yo pa santi l mal alèz, sitou fi ki petèt te viv yon sitiyasyon kote yo te agrese l, yo te vyole l? Kisa liy nan ta sipoze ye? Bon, liy nan se ta dwe raple komedyen an a lòd, e gen tout manyè pou fè sa san ou pa bezwen vyolan, san ou pa bezwen derespekte moun nan, men. Gen de gen de bagay, gen de mesaj ki ta dwe pase. E pa egzanp, gen yon seri de komedyen mwen menm mwen pap janm al asiste e e anyen y ap fè nan yon spektak pase ke m twouve ke yo twò grivwa e se pa paske kòm si m apateni a tèl e e kòm ta di sa la tèl se sa se sa se pa yon konplèks li ye ni se pa paske mwen pa respekte talan moun nan men m estime ke langaj li li ofansan paske Tout tan se menm stil lan fòl manke moun dega fòl pase sou moun etc m twouve ke l pa fè sans donk sa se repons pa m men pou ta gon bagay ki fèt ki pou make ki pou frape atire atansyon komedyen sa fòk ou manke di l li l si se di l li an prive ki ka ede l ok men si l pa pran konsyans fòk gen moun ki ka ekri sou sa pa egzanp m gen dwa Rapòte sa nan kòmantè. Men mwen menm mwen panse ke depi se motivasyon wap fè se edikasyon ou pa bezwen vini kòmsi m ta di w pouw nan frape moun nan m vin ouvè yon konfli se pa sa lide a ye men moun nan bezwen konnen ke lè lap fè teyat gen de kote poul pa rive men se yon pwoblèm li ye nan sosyete an kote ke tout tan se pa anyen map aprann la se tout tan nap pale de sa twò souvan moun ki sibi an li fèl konplis. de sa kap fèt la paske swa li tèlman an amou devan komedyen sa oubyen bon lè nou di komedyen an nou di devan aktè sa pito paske janm di w la l pa fòseman yon moun kap bay blag sèlman men gen de moun kap fè mizik ok gen de moun kap voye de mesaj e menm nan piblisite pa egzanp ou santi ke Yo minimize kò, le corps humain, e yo montre w kòmsi nenpòt sa k rive l, li nòmal. Donk, mesaj la se ta dabò a moun k ap sibi agresyon an, an patikilye lè fanm, paske se yo menm ki plis viktim. Pou medam yo kòmanse aprann fè respè tèt yo tou pa aksepte mesaj la pa pa ri ladann ok se menm jan ou pa pa gen pèsòn ki renmen yo joure manman yo donk yon moun pa ka joure manman w epi se ri pou ri donk si w ri se di w di ke w pa respekte manman w. Ou konprann byen ke mwen menm mwen gen yon lòt vizyon de bagay lan kòmsi si yon moun joure manman m mwen pap ri men m pap batay avè w paske sa w fè a tèlman stipid li pa menm vo lapèn ke m reponn ou paske w ap site yon pati nan anatomi ou te gen dwa site nenpòt kote ou te gen dwa di zye, nen, bouch etsetera m pa ba yon kote plis enpòtans pase yon lòt m vag sou ou pou m montre w ke e pa anyen w fè la a ok sa se yon fòm de reyaksyon. Menm jan tou m konn di ke m pa pral an konfli a yon moun pou sa w di paske sa k anndan bouch ou se pou ou l ye, se ou l ap sal dabò. Donk gen de reyaksyon ke w ka kòmanse manifeste pou w aprann moun nan menm lè ke se yon plezi w ap vann mwen, gon respè k pou genyen men jan m di w lan travay la fèt pou l kòmanse dabò nan viktim yo jeneralman e se medam yo k. sitou mwen mwen kwè ki pou kòmanse gon atitid men yn fwa ke ou montre moun nan sal di a li pa anyen ou ri ou aplodi ou gen fwa se ou pot tèt ou menm kòmsi ou ta monte sou stage la menm pou moun nan detay ou poul di men sa lap di a kòmsi pou santi moun yo twò alèz si yo pa fè anyen komedyen an li ka pa menm rann li kont li ka pa rann li kont ke lap fè yon bagay ki nosif. Pase li menm li wè w ap ri dayè se plezi w pran ki fè w ap ri donk si nou menm k ap viktim nan nou pa janm di anyen nou pa chèche yon mwayen pou n fè tande vwa nou kèlke pa nou konplis e li difisil pou nou di moun nan ke li menm anfas la ke li gen tò. E ou t ap pale de konplisite. Nan mesaj, nan blag ke moun yo ap pataje, eske la tou moun yo pa vin konplis le fèt ke yon komedyen ou byen yon moun ki enfliyan ekri yon bagay ki antre gimè rizib men ki denigre fanm, eske la le fèt ke moun nan pataje, le fèt ke moun nan kòmante, eske moun nan tou li pa vin ba komedyen an pwa ou byen enfliyansè a pwa kòm kwa sa l di a bon li nòmal, sosyete a dakò l, donk moun k ap pale se paske yo rele l se de edèv. A san pou san wi e anpil fwa se sitou sou rezo yo ou wè e anpil echanj kap fèt mwen menm mwen konn pran de blag gen de blag m twouve ki tèlman sikilan mwen repwodwi yo epi m gon ribrik ki rele ti mesye grafis yo ki mache byen men gen de blag m pran map olye m just kopye l epi m fè screenshot m vle di epi m repwodwi l. Map retapel paske gon mo ladann m pa renmen. M chanjel e map toujou tag komedyen an. Le pi souvan yo selman dim ah yo kontan wè sa etc. M pa chanje espri bagay la konprann byen wi paske janm diw lan nou pa pral fè ipokrizi pou m di ke m pa pral di yon bagay pou fè moun ri epi ki ka prete a ekivok oubyen 2 moun ka gen yon entèpretasyon diferant se nòmal men E mwen toujou panse ke li pa bon lè se moun kòmsi ki anfas la, ke nou rele viktim nan ankò, k ap sipòte yon tenten yon moun di. Kòmsi pa di w fò l aplodi, fò l mete like, kòmsi limyè sou sa k di an pou l montre ke li alamòd. Se youn nan feblès. Kòmsi pou moun nan montre w ke bon l gen relasyon ak atis la, l ap tag atis la menm lè l reponn nan pou atis la ka di l a kenbe la, bay mwa w la, w ap suiv, eksetera. S on pyèj li ye, oke. Gen de kòmantè yon moun fè se pou kanpe l e se pa joure l tou paske kounye a yo vin antre nan yon sèk tèlman vilgè, tèlman kòmsi gwosye, moun yo ap joure anba pòs yo epi bon e kòmsi blag la vin li vin diminye li menm de sa l t ap fè a se kounye a se jouman yo antre entènot yo ki vin ap fè tout bagay la epi se lè sa kounye a betiz ap di etsetera donk pyèj la li fasil twòp pou moun tonbe ladan l. Premye bagay la yon blag fèt par ekri moun nan postel ou ka reponn anbal pou dil a sa pa bon non si w kon bagay wap dil dil paske pa bliye moun nan gen opòtinite poul retire kòmantè w la men omwen si w fon bon kòmantè Gen de twa moun ki ka gentan wè l, ki ka konnen men pozisyon pa w epi yo ka gentan aprann de sa. Oubyen tou, ekri moun nan nan DM li, ou ka di l sa w di la a, ou frape fò wi la a kòmsi non vrèman l pa fè sans, men san ou pa bezwen agrese moun nan. Paske lè nou bezwen lapè, se pa fòseman lagè pou al fè kont moun nan pou montre l ke jan n fè l la li pa bon. Mwen menm mwen pale konsa paske mwen fè eksperyans e m pa toujou reyisi, men menm si m reyisi on fwa sou san fwa, M estime ke sa vo lapèn ke m fè entèvansyon an bò moun nan ki di yon bagay pou m ekri l nan bwat pèsonèl li avèk anpil respè pou m di l a men tèl tèl bagay mete w nan pozisyon an èske si yon moun ta di sè w sa èske si yon moun ta site non manman w konsa èske sa t ap fè w plezi m di lè w fè l la w konnen se vre ke tout moun ap ri men men men. M konn jwenn sa e sa tèlman fè m plezi moun nan retire pòs la. Ou konprann? Li pa gen pou l di anyen pou l di a m te pale a entèl oubyen non. E pa sa m ap chèche kòmsi pou moun nan ban m yon kredi pou l di a entèl te vin pale m epi m koute non. Men m panse ke si yo pale avè yo e y ap koute. Men ou konnen tou gen de fwa mwen konn fè yon ti kòmantè trè leje e vizib. Epi kounya se mwen menm moun yo pran a pati tankou m ta di w ah e wap vin kraze feeling nan la ou vin kraze elit la la bagay fò moun ri fò sesi fò sela donk danje a toujou la men mwen m estime ke fò travay la toujou fèt tou pou nou kapab pale avèk moun nan pou nou di l ou pa gen rezon moun nan vle kontinye sou chemen l se dwa l men mwen menm fò m fè devwa m pou m di l ou pat byen fè l. Men kounya kijan mòd de blag sa yo selon ou menm ka ankouraje moun vyole moun pa egzanp pou pou gason pou gason an di si lap vyole yon fi bon sa pa anyen dot fason nou ri de li sa pa anyen kijan mlòk de blag sa yo ka fè ansòt ke bagay la vin banalize selon ou menm. Nou pa pral egzajere pou nou di ke On blag otomatikman jenere des violeurs ok m vle moun yo konprann ke se pa sa lide a ye men pa bliye tout plant kòmanse avèk on grenn ti on ti grenn piti son semans epi kounye a wap alimante l enben lap fin rive pou l bay rezilta ke pou l bay la donk lè blag sa yo ap fèt. lè piblisite ap fèt, lè videyo, sa se sa se pi gwo danje a, e sa k fè men si se pou m di w ke se pa sèlman komedyen men nou pale de aktè, videyo ap fèt pou l ap denigre kò fi a epi ki moun ki pot tèt li ankò ale pou fè videyo a, se ankò dè fi paske yo gen espwa ke vizibilite sa pral sèvi yo pou pi devan. E yo bezwen parèt, e se kò yo, sitou kounye a se sa yap pwone, yap di w se kò w ka fè sa w vle avè l, pa gen moun ki vin retire dwa pèsonn pou yo fè sa yo vle a kò yo a non. Men èske menm moun kap ba w mesaj sa lap di w ke demen ou ka gen regrè, demen w ka gen remò, demen w ka pa konfòtab, paske konn se de bagay ki. pa t nesesè. Se pa sa k ap fè pa toujou genyen yo. Se tankou lè w pran pwostitisyon, se le pli zansyen metye di mond, li toujou la. Men, m pa konn ankenn, m pa, anfen, mwen m poko janm wè nan temwanyaj ankenn pwostitiye ki di yo ta renmen pitit yo fè sa. Okontrè, y ap di w ke y ap fè sa a pou yo ka pa kite pitit yo fè l. Donk, gen de mesaj, fò nou ka chèche konprann yo, oke. Se vre ke gen moun kap toujou bay Black Grivwa, se vre gen de mesaj kap veyikile ki pa egzalte le kò, men ki pito montre w ke kò a pa gen enpòtans. Ou ka fè nenpòt ki bagay ou vle, men nou bezwen tou nou menm edike tèt nou, fè tèt nou, sèvi avèk bon sans nou ok. Wi mesaj la bay, men medam yo tou kapab pwoteje tèt yo. Se vre ke moun nan gen dwa se a sa ke l gen aksè, se li k ka fè l ri, li pa gen lòt opòtinite, li pa gen lòt mwayen petèt pou l distrè l, men danje a se pou l evite ke li vin antre nan sèvo l epi kounye a se sa k vin kondisyone l ke lè yon, e ki vin fè ke lè yon gason kanpe devan l, bon, oubyen petèt yon fi parèy li tou, epi pou w di l ke se pa anyen, bon ou wè tèl mizik, tèl bagay, pou w konnen se yon mizik moun nan fè pou l ka fè hit, pou l fè kòb li. Men ou menm, aksyon sa ki ap poze sou ou, ke an reyalite ou pa vle a, li pral deranje w pi devan, paske se pa sa w te vle, epi nan ki kondisyon ankò ou pral fè l, paske lè sa a se yon bagay ou pa t pare pou li, ou pa t dispoze pou li, ou ka pa pran okenn prekosyon. Kiyès ki pral malad, kiyès ki ka rive jiska mouri paske ou pran yon maladi enkirab, oubyen tou repitasyon w pèdi, oubyen tou yo filme sa w ap fè epi sa w tande a la skandal sou skandal, anfennkont se ankò ou menm ki viktim. Donk e. Ou bezwen konprann ke moun kap fè mesaj la veyikile a, se biznis li lap fè. Lap fèl a vo depan, paske non sèlman wap achtel, ou konsomel epi ou kitel aji sou sèvow kounya pou vin lage kòw. Alò ke nan tan nòmal ou te ka di non e kanpe sou pozisyonw. Men lefèt ke lèw nan anbyans la se mizik sa yap pataje avèw epi sa pa diw anyen, Ou vin met tèt ou an danje, nou bezwen pou n aprann moun yo pwoteje tèt yo, pwoteje mantal yo pou yo konnen ke ant sa m tande ak sa m ap kite fèt la, fèt pou gon baryè pou m ka frennen yon moun pou m ka di l non. Li difisil pou m di w pa koute mizik la paske kisa m pral pwopoze w oubyen èske w pral vle tande sa m vle pwopoze w la men ou pa bezwen kite se mesaj sa a k ap mennen w paske emosyon li pwouve ke li pa rekòmande pou w fè anyen lè w sou emosyon. Men an menm tan tou èske nou pa ka, moun pa ka di bon finalman moun yo vin twò sansib pou yo pa pa vle ri ankò, se yon blag, pou sa nou blije rive lwen konsa? Èske nou pa pè pou pou nou rive nan ekstrèm sa? E ankò tou, èske tou nou nou pa ta sipoze pè pou pou menm moun k ap k ap jwenn blag yo, pou yo pa di bon finalman yon peyi ki difisil men moun yo ap mete tout baryè sa pou moun anpeche moun ri alòske tout bagay ta sipoze, selon anpil moun antouka, ka fè blag? W ap toujou jwenn sa. E mwen menm, nan ka sa yo, ki sa m ka reponn yon moun? Mwen ka di w, se menm bagay la, pa egzanp, lè yon manifestasyon ap fèt. Yon manifestasyon pasifik, tan ke lidè a, oubyen moun ki anndan manifestasyon an, ap kenbe de pwopo pasifik. Si se pankat sèlman n ap leve, oke. Yn fwa ke kounye a gen yon seri de mizik ki kòmanse ap chante, k ap di w m pa vle, m pa vle, epi ki kòmanse ap di w koupe tèt boule kay, ou pa menm rann ou kont lè w ap chante menm mesaj la tou, epi kounye a w vin vle fè menm bagay la tou. Donk, di ke nou menm nou marjinal oubyen nou vye je oubyen nou konprann ke nou pi bon, nou konprann nou gen odè de sentete, Yon moun ka di sa w vle, men moun nan konnen a tout konsyans li ke gen yon seri de bagay lè l franchi l, li pa menm moun nan ankò, li pa p viv menm jan ankò ok. Donk se pa sèlman gade pou di ke e a nou anpeche moun ri e e nou nou nou nou vin mete plis strès etc. Se pa vre, chaje a bagay ki ka distrè w, chaje avèk lòt aktivite. Depi kilè komedi te vin alamòd konsa, depi kilè yon seri de mizik te vin alamòd konsa, sa pa gen senkantan, sa pa gen karantan ok, sa vle di ke ou pral fèm konprann ke gran gran mèm pa tap viv, yo pat janm jwenn distraksyon, come on, yon moun nan mòn nan li menm ki pa gen aksè a yon, anfen ki pat gen aksè yon moman a entènèt oubyen spektak la ap fèt, bon se sou chans kounya yo ka vin wè yo paske yo vin. pou yo bay yo etsetera men yo te viv donk li twò fasil kòmsi pou nap konsome tout sak vini epi pou nap di bon se li nou genyen wi peyi a difisil etsetera men gon ekip kote peyi difisil tou e nou jès ka fè yon sou vòl yo pa gen aksè non paske gen de bagay yo pa kite fèt. Malgre w tande tout rejim eksetera, men moun yo viv, yo tout pa deprime, yo rive 80, 90, 100 tan. Yo pa tiye tèt yo paske yo deprime, paske yo nan pi gwo chagren oubyen pi gwo mizè pase nou. Donk li pa bon pou nou toujou ap pran pretèks ok ke peyi pa bon, donk se sa ap jwenn peyi pa. Non! Lè peyi a bon tou, nou jwenn yo, nou kontinye pran yo. Donk se yon chwa ke nou menm nou fè, li lè pou nou pran konsyans, pou nou konnen ki chwa n ap pran, pou nou konnen ke mesaj la li aji sou nou. Mesaj la li rive nan yon kote nan konsyans nou kote li pral detèmine aksyon nou fò nou ka frennen pouvwa sa ke nou bay mesaj la ok se pa yon afè de mwen m vin anpeche w ri se yon afè de m vin di w wi fò w ri menm okontrè li bon pou w ri men chwazi kisa kap fè w ri chwazi sa kap fè w ri a ki pati ladan l wap kenbe ki pati pou wè ki fò w rejte l paske li pa bon pou w. Donk si m konprann byen se non sèlman gen yon responsablite bò kot moun konsomatè a, moun k ap tande blag pou l konnen rejte tèl pati, men bò kot komedyen an, bò kot enfliyansè a tou pou l di bon finalman m pa ka pran sa pou m fè yon moun ri fòk mwen gen chaje lòt sijè ki ka fè moun ri m oblije ale sou de bagay ki osi grav nan sosyete a ke sa a rejte pou mwen fè blag avèk yo. Se le rèv e se sa n ta swete vrèman men moun yo moun yo renmen chwazi la fasilite e se domaj ok mwen menm paske mwen fè eksperyans nan komedi mwen ka di w ke se pa yon bagay ki fasil jan moun yo konprann nan e se lè w vle travay pou fè l byen se lè sa jisteman ke w vin konprann kijan ke w ta ka fè edikasyon atravè la komedi e mwen menm. Mwen se yon ekriven ki fè plis satir. E se kankou jan bagay lan di an, corriger les mœurs en riant. E sa mache. Mwen gen bon temwanyaj de moun ki di m, ou konnen, a yon moman m te nan lari, swa yon moun teke machin yo oubyen bagay, moun nan di m nan tan nòmal m t ap gentan vole sou moun eksetera. Li di m, m sonje yon bagay ou te di epi moun nan pral di m bagay la l kòmanse ri. Paske m te di sa an riyan. Ilèvre. Men se t yon fason pou atire w, pou m ka detann ou dabò epi fè mesaj la pase. Donk si se konsa n ap ri a, wi li bon nan, e pa paske se konsa m fè l la non, men se yon fason pou m di w ke ou kapab detann mwen, ou fè m ri sou yon sitiyasyon. Epi kounye a avèk sa, ou pral entwodui nenpòt ki lòt blag. M deja nan anbyans pou m kontan, men m pa oblije son bagay jan m di w lan k ap denigre m, k ap pral kòmsi m pa konnen ki mete m an danje epi kounye a ki vin fè ke m pataje ann di m gon blag m ka ba ou l ou menm men m pa ka bay li tèl lòt kote o depa vin gon malèz vin gon jèn èske w konprann donk nou menm pa egzanp ki fè standup yo nou pran tan pou n prepare moun yo trè fasilman konprann ke. Piske w s on blagè, w s on komedyen, ou ka rive la nan yon anbyans epi yo di w, a vin fè yon ti stand up pou mwen. Non, li pa konsa. Se yon sijè ke w chwazi, ou travay l, ou prepare sijè a, ou pataje l avèk lòt komedyen parèy ou pou w asire w ke y ap ri, pou w asire w ke mesaj la pase. Donk se travay sa ki genyen. Danje ki genyen an se moun ki pa prepare sa y ap fè a. Epi moun nan rive devan yon piblik kounye a, fò l bay blag. Epi gen defwa. Li te gentan gen bòn volonte men se sa k monte nan tèt li epi moun yo menm se blag yo vin pran epi yo ri donk gen tout bagay sa e mank de travay la oubyen yon komedyen ki pa yon pwofesyonèl lè m di pwofesyonèl la pa fòseman ki viv de sa non men yon moun ki pran l oserye epi ki gon konsyans si m kapab di donk lefètke li konnen fò l travay sa l pral fè a li p ap fasilman a kou dide ni de sijè sa ka rive ke w gen yon blenk pandan w devan yon piblik men. Nenpòt bagay ka vin monte dot blaga nan lespri w. Poukisa? Paske w te bay tèt ou yon disiplin. Men komedyen k pa gen disiplin nan, se kote l rive l fè feu de tout bois, enben l pa gen pwoblèm. Mwen menm mwen trè spontane, mwen se konsa m ye, m gen la reparti fasil, nenpòt sa w di m ka fè w ri avè l, men san jene pèsòn, e m ka fè l nan nenpòt ki piblik paske mwen genyen. Men mwen travay li tou, m eksplwate l tou. Men si w pa janm fè ankenn efò, se just ou di lè m rive m pral lage blag pral bagay, l ap difisil pou w demarke w oubyen pou w kenbe yon liy paske gen de fwa plis w ap di tenten an epi ou gen yon pati nan piblik la k ap mande, se plis ou anvi di de bagay ki malerezman ka rive mete yon moun nan yon sitiyasyon kote ke w afebli defans li pou l ta konprann ke blag sa rive sou li e l ka fè l fè yon bagay ki regretab. Ou menm k ap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. 47 16 49 84. Nou rive nan pati podcast la kote nou pral li sa ki di ni sou rezo sosyal yo epi pou nou konpare l a sa nou di nou menm pou nou wè ka ki genyen. Epi gen yon moun ki te ekri konsa, siyoman nan epòk Barcelone t ap jwe avèk Bayern, Barcelone te pèdi 8, 2, epi li di konsa, M pa t panse ke yo te konn fè kadejak sou ekip tou, men sa fè 2 fwa nan mwa sa yo fè kadejak sou Barcelone. Èske w panse yon blag konsa li Gen pa anpe egzajere sitou pou moun ki sibi vyòl, ki sibi kadejak. Eske yon moun ka pran l pap pran l o premye degre? Eske l fasil pou moun pa pran l o premye deg o premye degre selon ou menm? Sa posib efektivman men e m pa vle tonbe nan egzajerasyon tou paske Se pa paske e yon moun nan antouraj mwen, bon ilèvrè ke gon pwovèb ki di il ne faut pas parler de corde dans la maison de pendu, men sa pa fè ke kòd pap egziste ankò ok, e se pa paske yon moun gen lanmò ki fè ke lè nap pale nou pa ka pale de lamò ok, donk se menm jan e yon kwonikè ki gen anpil kreyativite ka envante de tèm men m pa kwè se mechan ok, m panse ke son fason. pou eksprime santiman l pa rapò a kwit sa ke lòt ekip lan pran an ou konprann donk pou li menm pat gen defans posib e y antre sou lòt la e se konsa yo mache sou li yo kraze l donk li wè son kadejak non sans paske l pa ba l chans pou l defann li. Janm di w lan fò nou mete nou nan plas moun nan tou li difisil pou li paske Imajine w yon moun ki fin sibi yon bagay konsa epi ou menm w ap chèche jisteman ede l pou l soti nan chagren l epi w al mennen l nan yon spektak kote yo pale de sa ankò. Fò w ka konprann emosyon moun nan nan moman an men se pa kankou pou di la pa minimize l pou di moun nan a sa pa anyen paske mo a te toujou egziste eksetera non fò w ka mete w nan plas moun nan pou w konprann ke s on chòk pou li. Se menm jan yon moun ki viv nenpòt trajedi, yon kidnaping oubyen yon fè yon krim devan l, li viv ak yon pè, menm lè l wè psikològ li sòti ladan l. Men, kèlke pwa, gen yon bagay ki anfri ki fè ke nenpòt ti aksyon ka fè ke w wè l gen yon reyaksyon ki demezire. Donk se menm jan an. E yon blag ki fèt sou yon mo kapab deranje moun nan. Men nou ensiste sou le fèt ke fò moun nan konnen ke se pa yon bagay, fò l pa vin santi ke tout sa k di ki gen mo a ladan l sible l. Se la nou bezwen rive pou moun nan kapab pwoteje tèt li tou. Èske w konprann? Paske tout sijè ka monte sou sèn. Menm jan avèk sè jou si le mo nègre ok se tout yon tole se tout yon bagay. M ka pale avè w la m di w depi nan Ginen nèg rayi nèg nou pa gen pwoblèm avèk sa. Si blan gade w la li di w nèg epi sa fè w tole, tout rasis te gentan parèt, tout mechanste te gentan parèt etsetera. Donk se jan m di w lan se pouvwa nou bay mo yo men nanpèch ke si moun nan itilize mo nèg la pou l vekse w kòmsi m ta di w paske w nwa w se yon pwoblèm, paske w nèg se yon defo fò nou korije moun nan, fò n frennen l pou n eksplike l ke non Wi se vre ke mwen nèg men men kisa k ale avèk mo a, men sa sa vle di esetera men istwa men pase m. Il est vrai ke se pa chak fwa ou nan konvèsasyon ou nan dyalòg ou ou pral gentan rakonte l tout yon istwa pou l konprann poukisa ou pa aksepte sa, men jan m di w lan pa gen tankou kominikasyon. Si moun nan kounye a an n di m pou m retounen nan yon sal spektak kote moun nan santi l pa konfòtab avè l, m ap raple moun nan ke tande se pa sware a moun nan pral fè se pa yon sijè ke l pral debat, se yon blag li fè, blag sa a fini. L ap kontinye, An n monte pi wo pou n kapab pwofite de sware a. Donk, piske ou tou pran egzanp nèg la, m ap tou ale sou sa avèk sa Mesye Laferrant te di, Nou konnen lè yo ensilte nou. Donk, yon moun ki ka fè yon blag sou Kadejak oubyen sou nenpòt sitiyasyon an, moun ki viktim nan ap konnen si moun nan se ensilte li ensilte l. E si nou ap pran yon avan dènye kesyon, ki sa, selon ou menm, ki ta sipoze le juste milieu? Li konnen li toujou difisil pou mete limit paske sa k fè sans pou yonn pa oblije fè sans pou lòt la. Men, mwen menm se yon bagay mwen toujou ap preche e m kwè ke li ka ede. Se sa yo rele anpati. Se fakilte sa a ke m genyen pou m mete m nan plas lòt la. Il sifi ke o depa m pral fè yon spektakl epi mwen konnen nan sosyete a, aktyèlman, men sa k ap fè raj e k ap detwi fanmi, k ap mete lapenn, epi m ka chwazi m di m p ap pale de yo. Paske m pa t ap renmen mwen menm pou m ta gen yon plè epi pou moun pran yon kouto oubyen yon alkòl w ap vide ladan l. M panse li senp, paske jan m di w la se pa sijè ki manke. Mwen menm mwen fè komedi nan sektè sa yo rele sekilye, mwen fè komedi anndan legliz. E mwen oblije gen menm retni an, menm rekil lan. Pa egzanp, lè m ap fè, m t ap fè yon spektak anndan legliz, se te yon gwo spektak. Mwen pran lapèn pou m di moun yo, mwen pral sèvi avèk de pasaj nan Bib la. Mwen konnen ke gen moun ki la a k ap di se blasfeme. Men pa bliye ke mwen menm mwen se kretyèn. Bon, m pa ka chwazi pou m blasfeme. Men se jis pou montre nou. ke nou ka pwize tout kote. Èske w la? Men, poukisa m pran tan pou m di moun yo sa anvan, se paske mwen respekte piblik lan e m mete m nan plas moun lan paske mwen menm mwen te ka al nan yon spektak tou, gen yon bagay ki di ki choke m. Mwen te al nan yon spektak o Kanada, gen yon komedyèn ki t ap fè l ap byen pase. M te fache mwen menm, mwen leve sòti paske li t ap fawouche. nwa an li tap fawouche nèg pandan se tan li son ayisyèn epi se apre li wap pale avèk youn nan mantò mwen epi lap dim sa li dim non fòw aprann konn sa gen sa nan stand up la m dil m pa dakòl m pa dakòl e m toujou pa dakòl map pran plezi sou tèt mwen kòm fanm nwè men m pap pran plezi sou la femme noire èske ou wè diferans lan sa vle di ke mwen menm tout moun konnen sa kòmsi m fè plezantri sou pwatrin mwen m fè plezantri sou dèyè m ki plat. Sou dom ki voute. Men se mwen. Tout moun ri e y alèz avè m. Lè sa, nenpòt moun ka idantifye yo a mwen. Men lè m fè l sou on fi ki gen gwo sen, on fi ki gen dèyè plat, lè sa m ka choke. Èske w konprann sa m ap di w? Donk, se nan sans sa a ou bezwen toujou pran rekil pou w mete w nan plas on lòt pou w di ke ou menm ou pa t ap renmen. E menm si ou di sa pa di w anyen, se yon dimansyon ke w rive. Paske yo fè yon blag li pa blije rive sou mwen. M tèlman alèz mwen menm se mwen komedyen konn sou sèn yo wè m yo vire yon blag sou mwen. Yo trip sou mwen premye moun ki ri se mwen e m ri a tout kè. M pa gen pwoblèm avèk sa paske se mwen. Men se pa tout moun ki aksepte l. Donk li nou bezwen pou komedyen an mete l nan plas. Men pandan m ap di sa la m ap sonje san site non gen. 2 komedyen trè fane e m pa kwè moun sa yo sou non mwa yo pa chwazi m nan sijè yo omwen 3 fwa ok se yon plezi pou yo e gen moun ki choke kap rele m ki di m yo nève depi yo wè televizyon se mesye sa yap bay li vire paske yo konnen kanmenm yo pral pran plezi sou mwen m di e si nou te konnen mwen menm sa ka choke anpil moun se ra komedyen ka rive fè m ri paske yo yo dezopilan yo pa menm care menm kòmsi gen de bagay yo di ki tèlman pa reyèl ki tèlman pa ka rive. Se ri pou ri. Èske w konprann? Li pa deranje m, men se yon nivo pou w rive pou w konnen ke tout bagay pa ka deranje w. Men, jan m di w lan, limit lan, li relativ. Sa vle di ke kèlkeswa sa moun nan di an, m chwazi ke li p ap deranje m. Si tout moun te ka rive nan stad sa, li t ap fè sans. Men, gen de sijè. Si yo pran l, jodi a, an n di pa egzanp ou t ap pale de afè de kadejak epi ou ta vin ap fè yon sèn sou sa epi pou w ap site m, m ap di w ke mwen menm pandan l pa nui m nan, gen anpil lòt l ap nui e m pa konn ki lide ou pral met nan tèt yon gason fas a mwen menm, donk fè atansyon. La a pa bon. M ka kanpe w pou m di w la ou depase yon limit. Men si moun nan pa depase limit lan, fò nou pa egzajere tou nan. 2 kote yo pou tout ti bagay pa oblije ba nou pwoblèm pou nou konnen ke nou non sosyete tout bagay ka rive tout bagay ka pale kòman nou menm nap jwenn ekilib lan men nou menm tou fòn mete nan plas komedyen an poun konnen ke li pa oblije konn tout bagay e gen de fwa se kominikasyon nou avèl lefèt ke nou fèl konprann ke non sa pa bon men avèk lè mo kilfo ki ka edel ki pou fèl wè ke Gon plezantri ke l pa ta sipoze fè ankò. Men jan m di w lan se anpati. Mete n nan plas lòt la, lòt la ap aprann mete nan plas nou, epi la nou ka jwenn yon ekilib. Sa pa p anpeche gen de ti glisman, paske se imen nou ye, nou pa pafè, ka toujou gon ti bagay. Men nou pa pral egzajere epi pou n pa viv ankò paske gen blag ki fèt, gen bagay ki di. Ou menm k ap viv vyolans vèbal, fizik, sikolojik ak ekonomik, nou anvi di w, ou pa pou kont ou. Nou konnen nou pa ka kontinye ap di w pa fè silans pandan enpinite anvayi tout peyi a. Bouwo tout kote, yo nan medya, yo nan gouvènman, yo nan tout sektè. Se poutèt sa, nou mete yon sèvis ki disponib pou tande w. komedyen yo d'une part pou m di yo ke sonje yo gen sè, sonje yo gen manman, sonje ke yo gen madanm e kèlkeswa debride ke yo debride gon seri de bagay m konnen yo p ap pot lakay yo e yo gen timoun petèt ke y ap elve tou, yo gen ti neve, ti nyès sonje ke mesaj y ap transmèt la e pa fi sèlman yo pou yo mete an danje son sosyete ke yo mete an danje fè atansyon ok e map envite piblik lan li menm kap koute e kap konsome se menm jan lè wap manje ou pa renmen yon grenn jirof anba danw gen de fwa se pile ou pilel depi lè sa ou pa pran gou a menm jan enben se menm jan tou Lè yo sèvi w yon bagay, gen de bagay pou w pa pran, gen de bagay pou w konnen ke li p ap fè w byen. E si w konnen li p ap fè w byen, pa ensiste ladan l, mete l akote nan asyèt la, epi di kwizinye a, next time pa sèvi w li. Gen yon fason w ka di l sa. E an nou fè balans la, paske nou pa oblije gen repitasyon de deprave kòm pèp. Nou gen pi bon bagay nan nou, nou gen twòp bèl art, nou gen twòp talan ke nou ka sèv avèw poun fè pi bon bagay e se sa nou wè malerezman se plis sak sal yo ki fè plis like konnen ke nan lavi an se pa like la kap mennenw ok li ka fè w fè kòb Men nan la vrè vi ou pa ka ere avèk like. Si se move bagay pou fè ki pou baw like, si se deprave pou deprave, si se kraze pou kraze yon lòt pou fè like, kouri pou like sa yo. Paske son bagay kap pase tou. Rezo sosyo pat alamòd konsa, moun te konn viv byen. Li alamòd kounya, se pa li menm ki pou fè bonèw paske pa bliye son bagay virtuel li ye, vrè vi a gen yon reyalite, Ou bezwen kole ladan l plis, ou bezwen chèche kisa ki an pwofondè ki kapab ede w avanse, ki kapab ede w fè yon enpak nan jenerasyon w nan. Paske gen lòt k ap vini, k ap gade sou ou. Bay pi bon egzanp posib ke w kapab. Se sa dènye mo m. Mèsi anpil Sister M. Se te yon plezi pou n te gen w avèk nou. Mèsi Mirya pou moman sa ou te pase avèk nou e mèsi paske ou te mete ou disponib pou nou fè ti pale sa. Ou te renmen sa ki te di a, ou aprann anpil, pa kenbe l pou ou, pataje l, rejwenn nou nan diskisyon an epi pa bliye Samdi pwochen, Dezè tapan n ap la pou yon lòt epizòd Koze Kilti Vyòl e fwa sa, nou pral pale sou kilti vyòl anndan kay avèk Donya Luc. N ap tann nou alapwochèn! Ou sot koute Koze Kilti Vyòl, yon pòdkas Asosyasyon Ayiti Nou Vle a mete sou pye pou ankouraje sosyete a pa fè silans sou ka vyòl, tizonnay ak lòt abi seksyèl. Nou envite w kontinye konvèsasyon ak nou sou sit entènèt nou nan www.kozekiltivyòl pwen kòm. Ou ka jwenn nou tou sou rezo sosyal yo nan at kozekiltivyòl.